Alo bonswa, jodi a mwen pote yon videyo pou ou, videyo jodi a se ki sa li ye, mwen pral fè cheve m. Mwen pral fè kwochè a nan tèt mwen. Sa se ti kouri a ke mwen ap fè. Kote ke mwen kòmanse. Mwen poko fin trese li. Sa se pa yon bagay ki ap pran twòp tan. Sa se cheve a mwen trese li debò. Epi mwen ap trese ti kouri. Epi met yon ti kalalonj. jis pou pou ou kapab fè juve a grandi anba li se kouche mwen pral mete nan tèt mwen m espere ke nou ap satisfè de videyo a men benyen an wi guys kòman nou wèl sa nou panse de li Mespere ke nou te renmen. Pa bliye abone, like, pataje. Merci paske ou te gade video a. Bye mes amours konnen ke mwen renmen nou anpil.